La polis, jounalis pa enmi w. La polis, jounalis ap fè travay yo la. E ke jounalis pa gen dwa ap viktim zak britalite nan men la polis. Jounalis pa gen dwa ap tonbe anba bal bandi, ankò mwens anba bal la polis. Paske jounalis sa nou menm nou la pou ke nou se tèmomèt sosyete a. Nou la pou ke nou repòte sa nou wè, sa nou tande bay popilasyon an. Nou pa la pou ke nou mete nou anfas la polis, anfas gouvènman nan kesyon sa ap fè a. Si jounalis la fè yon bagay e lapolis pa dakò sepa avèk li ou konn kisa pou fè se pa britalize l se pa tire sou lapolis e nou la tou pou nou di otorite yo pran responsablite yo nan sa kap pase jodi a nan peyi a jounalis la li pa sèlman jounalis li se dabò tou yon sitwayen ki anndan yon sosyete donk antank tèl jounalis la viktim de ensekirite li viktim de tout zak kap fèt e se sa ki eksplike prezans nou la jodi a nan lari a pou n di lapolis nou wè w. Nou wè w nan zak de britalite wap fè a lòske ou bezwen nou pou n di gouvènman pran responsablite w pa rapò a kidnaping nan, pran responsablite w pa rapò a ensekirite grandisant ki gen nan peyi a. E se sa ki eksplike prezans nou jou jodi a nan mach la e Channmas. Se pa premye mach ki fèt pou denonse britalite polisyè kap fèt sou jounalis. Kisa ou menm antanke yon ansyen polisye ki kapab fè pou anpeche zak briganday sa yo? Enspeksyon jeneral lapolis la dwe pran responsablite pou yo sispann fè pwomès, pou yo sispann di yap fè ankèt. Jiska jounen jodi a la, n ap tann toujou rezilta otopsi ki t al fèt e adn ki t al fèt sou zos kò yo te jwenn de Vladimir Legagneur nan Matisan. Jiska prezan jodi a la, n ap tann rezilta ankèt ki te mennen sou etidyan yo te tiye nan Ecole Normale. Jiska prezan jounen jodi a la, n ap tann yon ansanm de zak de britalite yo fè sou jounalis Rémy Mercier. Jiska prezan n ap tann yon ansanm de rezilta e ke lapolis enplike ladan yo, nou poko ka jwenn. Men an menm tan tou, si n di nou fè anpil manifestasyon, nou p ap fè ankò, Enben nou pèdi batay la. Fòk nou toujou rete mobilize. Fòk jounalis yo toujou rete mobilize. Toujou rete sou teren an. Mache. Fòk popilasyon an pran responsablite l pa rapò sa k ap fèt la la. E se sa fè m te di nou talè a la, se pa sèlman Robinson Jeffrey antanke jounalis, se Robinson Jeffrey antanke sitwayen ki pran responsablite l pa rapò a sitiyasyon peyi a trouve l jodi a. Mèsi. Pou tout jounalis ki nan travay yo, swa ale nan katye defavorize yo pou pran enfòmasyon ki ap vini pi dou pa lapolis. Nou mande jistis pou Amadi. E depi la libète de la près li menase, sa pral fè laprès la, jounalis la li menm li pa ka veyikile enfòmasyon e lè sa jounalis la li menm li p ap ka ale nan katye defavorize yo pou al chèche enfòmasyon pou popilasyon an. Li klè nap mande jistis pou tout jounalis ki tonbe anba bal lapolis men li klè tou pou ke nou mande jistis tou egalman pou jounalis ki an fonksyon jiska prezan kay ki kontinye ap sibi menas anba men lapolis. Nou di mèsi avèk chak grenn moun ki deja nan mach la ki ap mande jistis pou chak grenn jounalis e nou mande jistis, jistis, jistis. Nan sans sa, nou akonpanye yo. Se pou n gen yon sinyal fò bay lemonn antye pou n di pou n di tout moun k ap gade n, k ap tande n la a, gen dè defansè fèvan de dwa zimen ki la pou asire du respè dè libète endividyèl. E nou vin la ankò Reginald, se pou m repete menm bagay la. Se pou n di k aktyèlman la, lotopsi du kadav de Maximin Lazarre pa ka fèt. Paske minis jistis la refize achte aparèy ki pou pèmèt demann sa travay la. Minis sante a konn sa, yo pito ap gaspiye kòb, boule kòb, men pa kont, kadav Maximilien Lazarre kòmanse santi, se sa yo di. Donk si nou di sa, nan yon delè ki pa twò lwen, otorite konsène yo pa achte materyèl la, nou prè pou n konstitye yon kotidye devan Ministè Jistis, devan Ministè Sante, pou n di yo ke. Lè gen moun ki mouri britalman konsa, yo pa ka fè kadav pase mizè. E la ankò, pou n fini n ap di, La Marche atendra son objectif, paske tou lè jounalis fon prèv de kalm e de trankilite, pa gen vyolans, e m espere, e m lanse sinyal sa a bay tout politisyen ki nan mach la pou n di yo ke y a pa mwayen Kont ensekirite an, lè nou konnen gen yon pakèt zòn nan peyi an ki tounen zòn de non dwa. Matisan, moun pa ka pase Matisan. Men kounye a nou tande Maryani, li menm li genyen pwoblèm tou. Kwadèboukè gen pwoblèm. Ki vle di, nou pa p mache sèlman pou mande jistis pou jounalis ki tonbe, men n ap mache kont ensekirite an tou. Ensekirite an li frape tout moun. Li frape avoka, li frape nou menm nan kòporasyon an. Nou menm tou, nou frape pa pwoblèm kidnaping nan, pa ensekirite a. Enben n ap mache pou nou mande. Si genyen moun nan leta pou yo pran responsabilite yo, paske tout la se jounen popilasyon se nan mikwo nou yo vin plenyen kont ensekirite a. Epi nap mache pou nou mande pou yo pran responsabilite. Jodi a nou mache, nou mache, nou pral depoze yon je flè kote ke yo te asasine Maximilien Lazarre. Lòt semèn nan mouvman nou fè la, nou pap fè se pa sèl se pa dènye mach ke nap gen pou nou fè, se pap sèl mach nap gen pou nou fè. Lòt semèn nan, depi nou pa jwenn rezilta ankèt Maximilien Lazarre. Semèl, nou menm plizyè jounalis paske jodi a se Maxiben demen se kapab mwen menm, jodi a se Maxiben demen se kapab mwen menm, se kapab ou menm, nou konnen Alvarez desine li menm pou l te frape lè ke Maxiben Lazarre te mouri an, Alvarez desine li te frape ebyen jodi a si nou tout nan kòporasyon nou pa leve kanpe jodi a se Maxiben Lazarre, se Alvarez desine ki te frape, se Lòt ankò ki te frape ebyen demen si Dye vle se kapab mwen menm, se kapab ou menm nou wè n ap mache. Nou pa wè reprezantan pyès òganizasyon dwa de lòm yo, nou pa wè reprezantan yo. Ebyen n ap mache. Jodi a nou mache, nou prale nan lye kote ke yo te asasinen Maximilien Lazarre. Lòt mouvman n ap gen pou nou fè a, n ap mande pou tout popilasyon kwaze machin yo nan lari an, kwaze moto yo nan lari an pou Leta li menm li pran responsabilite l anvè ensekirite sa li menm k ap vale teren. Nou pa ka pase Matisan. Imajine w lè wikenn, nou te kapab al pou ti plezi nou nan plaj, nan zòn Gran Sid lan. Jodi a nou paka pale. Ebyen nap mande si gen leta, moun ki nan leta yo, minis minis jistis lan e Ariel Henry pran responsabilite nou. Sa e mach ke nou fè lòt semèn nan se kapab machin nou mande popilasyon kwaze nan lari an yon fason pou yo kapab fè tande kri nou nou pa kote. Sove nan mouvman ouvriye yo, nou konnen ouvriye yo menm ki tap mande yon salè ki jis e 1500 goud. pou yo te kòmande, pou yo te kapab reponn ansanm avèk responsabilite yo ke yo menm yo gen nan kay la, ebyen nan kad mouvman sa a nou gen regrete nou ki se Maxiben Lazarre li menm ki te tonbe anba bal, nou pa konnen, nou pa ka di se lapolis, paske nou konnen lapolis la li menm ki son fòs legal ki la pou l pwoteje e sèvi. Nou pa ka di ke se la polis, paske se la polis ki li menm kap fè mouvman sa, nou konnen gen de dotre konfrè ki yo menm prezan tou ki te pran bal, ki te viktim nan kad mouvman sa. Men nou menm nou la, nou toujou ap mande jistis, malgre se plizyè, se plizyè fwa nou menm nou pran la ri an, nou la nap mande jistis. Vle pa vle pa lapolis pa vwa avèk de jan ke lapolis ap martirize nou maltrete nou nou menm arive pran bal e nou menm gen konfrè nou e ki arive e mouri e ben se pou sa nou pran beton pou nou di non avèk e sa e fason ke lapolis ap reyaji anvè nou menm e ki se jounalis e nou pa panse ke e se pa nou pa konnen se nou pa panse se enfòmasyon sa ke te ba yo nan akademi e pou britalite nou pou ba nou bal pou ba nou gaz men se nan men optik sa nou prezan e ben sou beton pou nou di non pou nou manje. Pou nou mande jistis e pou konfrè nou ki tonbe enben pou sa sila ki deja pati. Men se pou nou sa nou souke kò pou nou di nou avèk sa pou fè.